94.5 FM stéréo et Madame, monsieur, merci de nous être toujours fidèles à ce méga show dominical de la mi-journée qui est détente théâtrale. Nous vous rappelons que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est très stressant. Hein. Stress à la maison, stress à l'école, stress au bureau, bref, stress partout. Eh bien, ce petit moment de détente est conçu justement par Alcibiade pour chasser tout votre stress et vous apporter une humeur d'ange. Réalisé par René-Antoine Lerbourg, Jean-Claude Dolcet, Sonia Chérubé, microphone. Tout ceci, madame, monsieur, pour vous amener à votre notamment nos commanditaires. Oui, mais on va aller à... On parle avec tout fanatique, Merci Merci beaucoup mon âme, merci. Eh bien, le sketch que vous allez écouter aujourd'hui, n'oubliez pas, Madame Monsieur est une page de la vie haïtienne. Alors, prêtez-y une attention soutenue Ah Biad ou deja wè jan mye wè bay yo pa bon pou mwen pa gen aktivite. M ko te konn fè chokola le maten pou vann, kafe. Ah ak kisa pou m fè l bon se ladan yo m manje kòb la fini nan men m kot wè m ye la bon m dwe 3 mwa kay sou 1 an fè m bon yo mande m pou m sòti m pa konn sa m fè wè m wè w la kè m byen kontan. Oh ou dwe 1 an kite 3 mwa rive sou li machè mwen m pa ka règle anyen pou ou konsa m pa bon tou men kenbe 8 dola sa nan men w. Oh Biad Ui dola w ban mwen sa ui dola pral regle pou mwen menm on kafe l paka koule non. M ba ou l kòman se zanmi ah. Mesye ah. M ba bon m ba bon menm. Mè wi byad mè wi. On nèg m konnen se fwote l konn ap fwote lajan nan bouch mwen lontan haa lè moun kòmanse granmoun vre humm menm bourèt pa machando vwa pou machin. Sa m wè la kòman kò kò m pa m pa konprann kòman m pa konprann sa m wè la kòman w ye la kibò w prale. Lekòl m prale papa koman. Koman ou fè pral lekòl an e nan eta sa ou pral lekòl an wap. Nan ki eta m ye. Ou pentire po je ou, sousi ou, bouch ou, ou pral lekòl e men koman lekòl sa ye menm se pa lekòl ou prale. Men papi m pa ka al lekòl nenpòt ki jan. Eba e pil bagay sa ou mete anba je w la sa li la e poud hein. Kisa gen la Rosie? Cheri vin ba lo, pa Rosie, vin ba lo. Kòman Rosie pral lekòl? M pa konprann kòman Rosie pral lekòl. Gade, se yon madikal mwen kite fanm nan la. Kisa l gen Dodo? Ou menm gade figi l. Li pral lekòl, po je l pentire, anba je l pentire, bouch li pentire, gade anba pou tout anba je l pou wè, wap wè yon pakèt pil poud. Ooh Dodo, timoun nan e poudre l poudre figi li Dodo, e lekòl li prale? Wi, se tout sa w ta fè tou wi. Se tout sa w ta fè. An, nan eta li a e lekòl li prale pou ou apiye l Men dodo fòl poudre figil dodo l pa kal lekòl kòm nenpòt kòman. Enben bon ok bon ok m kite w avèk li mèsi. Mezanmi m pa konn sa dodo gen. Orevwa manmi. Orevwa cheri. Ou pa di papa w orevwa a? Orevwa. Orevwa. A monchè m kòmanse wè kote kòb mwen ale m ka pèdi kòb mwen an. Ok m ap fon rive m. Madanm m ap sòti. Ok dodo. Rosie, kòman w ye la? Oh, m pa pi mal non, Jimmy, kòman w ye? Nou la wi, m pa konprann vizaj ou. Ah, ou konnen, papa m k ap sot ban m pwoblèm lakay la la konsa wi. Ki jan de pwoblèm l ap ba ou konsa? Poutèt yon ti poudre m fè, mesye a près pou esploze kay la wi. Antouka, ou konn granmoun yo se konsa yo ye. Antouka, lè y ap pale w se pou byen w tou wi. Ah, m pa di e pa pou byen, men l egzajere twòp, Jimmy. Non, li pa egzajere, ou konn ansyen mòd yo, l tou rete nan menm koutim nan, men depi l ap pale w se pou byen w tande papa w tande. Anben, ok. Ok? Mè wi Mè wi M kenbe w Oh Kounye a m wè bagay la M kenbe w Ou kenbe m nan ki sa papi M kenbe w Ou pral lekòl W ap pale avèk ti eleman an Epi gad yon ti babay li fè w Oh se yon kondisip mwen wi Li prale Li di m orevwa Babay sa se nan orevwa li ye Babay sa Ti babay dous sa orevwa li ye Ah papi Non e pa papi An moun nan prale Kondisip lekòl ou Epi l di w ti babay sa Jan m wè ti babay sa e Babay kondisip li ye M pa kwè. M pral kot manman w. Bonjou matant Mona. O, bonjou Wozi. Sa w gen yon pal konsa? A, ou konnen papa m ka ban m pwoblèm konsa wi. O, pitit, ki pwoblèm pou papa w ba ou? Bon, bon timoun tankou ou epi pou papa w ap ba w tout pwoblèm sa a? A, maten m fin met inifòm sou mwen, m ap pase yon ti poud lan figi m pou figi m pa gra. A a! Mesye a mèt anraje nan kay la wi poutèt ti poudre a wi. Rete, kòmsi li pa vle w menm poudre figi w? Li pa vle m poudre. Enben pitit, ou son timoun ki mechan ak tèt ou. Papa w, ou non kay papa w pa vle w poudre, men m gen vye chanm kay la la. Vin lakay mwen, vin avèk poud, vin ak tout bagay, poudre, makiye. Lè w sot lekòl pase lave figi w lakay mwen ankò, epi w al lakay manman w. Kot sal ye la w pa ka fè a. Oh wap kitem fè sa? Oh oh bon m di w ah. Anben ok pa gen pwoblèm. M ale wi ou konnen lè a rive sou mwen. Pinga w fache ankò tande lakay mwen tout afè w ap fèt tande pitit mwen. Anben ok dakò. Ok Rosie. Cheri. Wi Dodo. Gade ou wè sa m tap di w la. Kisa w gen Dodo? M rive m jwenn ap pale avèk yon mesye. Nan lè m gen bel li di m se elèv lekòl. Ki moun Dodo? Li di m se kondisip lekòl li. Ki moun sa Dodo? Rosie? Wi Rosie. E pa lekòl Rosie an li ye? M kenbe l. Kiyès sa a? Eeh lè moun ap vin enmerde mwen yo pap pot baw ap vin enmerde mwen. Kiyès sa a? E se Nènèl. Oh! Nènèl, tann dat m pa wè ou. Manzè Mona m lan zòn nan m di m paka pa pase wè ou. Ah! Monchè, m gen pwoblèm ansyen zanmi w gen pwoblèm. Pwoblèm, pwoblèm, pwoblèm! M pa ka peye kay. A, men tout komès mwen tonbe. Kafe m te konn fè, m pa ka fè l ankò. Bon, menm manje m pa ka manje kounya. Hum! M wè w la, wè m byen kontan. A, men tann! Biznis ou an l pa mache ankò? A, bon, avèk laj pitit, sa moun ka fè kounya? Hum, m konprann, m konprann. Ebon, w konnen, se konsa. Devan pòt tounen dèyè kay. Enben wi. M kontan wè w wi manzè Mona. An bon w kontan wè m sèlman kòm si w pase la w pa t pot anyen pou mwen? Bon w konnen kounye a nèg gen madanm, nèg gen pitit. Rete! Ou konnen lontan a kounye a pa menm. Kounye a okipasyon nèg genyen. M konprann. M ta gon ti bagay m ap pase wè w. Se tan m t ap pèdi lontan. M konprann. Jan w te konn fè chen nan pye m. Sa w di? Aah m dakò avè w. Ale non. Ou mèt ale. Ebyen, Ale, map ale pase. ou. Depi m lan zòn nan, map tcheke w. M ou pa bezwen pase, ou mèt ale. Ok manzè Mona, pa fache. Hum. Ok, bay bay. Mesye dam. Bonswa manmi. Bonswa pitit fi m. Manmi, si w ta wè sa k rive m maten an. Uhmm. Pandan m pral lekòl la, ou konnen papa m swiv mwen. Pandan m kanpe ap pale an kon disip mwen. Kounya la menm lè kondisip m'en prale epil fèm o li fèm on ti babay oh oh papam parèt sou mwen li dim li kenbem Li vin oh map nan, li dil vin sa nan babay la Rosie, vle di. Rosie si m di w papa w vin nan papa w gentan ap pale de bagay sa papa w gentan andyable la rantre nan chanm ni wi li nan chanm ni la al salye l pitit. Bonswa papi. Bonswa. Ou pral banm siyifikasyon babay sa? Men m kenbe l. Dodo, humm. Enben Dodo kalme w Dodo, kalme w pitit. Rozi! Rozi! Vin eskize papa w. Humm. Rozi! Rozi! Sa se yon rans. Oh oh, kot Rozi fè la a? Rozi vin eskize papa w. M gen pitit m pa ka veye l, m pa ka kontwole l. M pa wè Rozi non, m pa wè kot Rozi fè non. Rozi! Kote li? Oh kiyes sa a? Se Rosie wi matant Mona. Oh Rosie pitit mwen, sa w gen? Sa w gen w ap kriye konsa a? Sa w genyen? Papa m ki sot ban m kou lakay la. Oo, mezanmi, ala mechan! Ala mechan! Ou sonje maten an m t ap di w poutèt li te wè m te fè yon kondisip mwen pa bay. Lè m fin sot lekòl e tiye l manke tiye m poutèt sa. Mezanmi, mezanmi, men gen moun ki twò pa konprann. Yon moun gen yon bon ti jèn fi tankou pitit sa a, hein? Epi se konsa pou ap sèvi avèl e men Rosie kote ou pral la kounya la. M pa bezwen konn kote m prale nenpòt kote m jwenn. Enben Rosie vin lakay Mona gade kay mwen la bon m pa gen moun se sèl mwen menm ou wè chanm sa vini vini m montre ou wè la la se chanm mwen bon mwen se sou sofa m dòmi m pa prèske itilize chanm nan. Vin lakay mwen, wap byen pwòp chanm pou ou pitit. Oh, ep kite moun yo ap fè w pase mizè, moun yo pa konprann timoun, papa w pa konn sa rele leve timoun. Ledikasyon timoun pa fèt konsa. Oh, ala traka, men chanm ou pitit. Mèsi wi matant, e ou pa konn sa w fè pou mwen la. Epi gade, se kòmsi se yon manman w jwenn la, ou tande? E kòmsi se yon manman ou jwenn nan paradi ou ye. Tande pitit mwen. Ou ba w pitit ou osinon w ap ban m pitit mwen dodo. Chache pitit mwen ba mwen, m pa konnen. Timoun nan santi jèn fi l ye poukisa w al kouri bat li a m pa konnen. Map blame l. Ban m pitit mwen wi. Onè, Nana, Mona. Vini non Biad. Sak pase la? Bon grip la kap fatigem. Ou toujou gripe ou menm. Humm koman w ye? Enben nou la nap kenbe. Mè wi w. Sak pase la? Enben map pase m pase wè w. Ou konn sa m tap kalkile mwen? Wi. Ou ta kab fon komès. Ou pa ka vann tout bagay. Kounya w te ka vann imaj taye, bouji woule. Imaj taye, bouji woule. Wi ou vann senjak. Senjak. Ou vann mètrès, ou vann konsa. A mètrès la? Jouna e imaj yo achte imaj fè komès pou al devan legliz lè fèt. Gade yon tenten mesye. Li gen woulman ladann wi. Gade map di w byen. Ou tap sodo, ou tap sent andre, ou tap sen jozèf. Fèmen bouch ou la. Banm di w yon bagay ou wè mwen menm ansyen bon toujou bon. Ou genlè pa wè ki Mona k devan la. Bon bon an gon tan pou li. Gade yon tenten. Mona 100 dola la bon pou ou. Ou paka leve bonè vè kafè ankò pou vann. Ou paka vann chokola. Men sam diw la se lè fèt siw pral degage w tanw pa. M pa gen 10 dwèt mwen yo menm ankò Enben banm diw yon bagay byen ou wè si yon moun te konnen sa demen ap fè monchè w te pwofite jodi ou menm ki kanpe nan figim kap dim bagay sa. M diw ba yon komès m baw pou fè. Aah pa gen pwoblèm pa gen pwoblèm kounye w voyem al vann imaj pa gen pwoblèm men mwen m pap vann imaj sè m konn fè e li pou m ta fè. Gade banm diw yon bagay. Wi sa w pral dim. Banm dim kòb banm dim kòb banm dim kòb. Aah ou wè Si w te pi bon moun avè m ke sa, m konn gou w, m konn kijan w ye. M gen yon bon ti bagay anndan la, m ta byen fè w wè l. Kisa k gen? Sa w gen ladan w la gen bon la? M pa bwè kafe, m pa bwè te, m pa bwè chokola. Enben, m di w, m gen yon bon ti bagay lakay mwen la. Si w te bon, m ta byen fè w wè l. Enben, ban m wè li. Yon timoun gen bon ti bagay. Ki ret avèk ou. Kijan ret avè m? Lè yon timoun paran l ap maltrete l, li vin jwenn mwen. Ou konnen, ban m di w, ou konn sa k pase? Ban m wè l. M ap rele li. Map fel vini epi wap wel. M konnen bouch ou cho. Non pap di lan. E Rosie Rosie. Wi ma tante Mona. E gade wap vin pran sal mete sou tet kabann an pou mwen cheri. Vini. Kote ou. Men mwen wi. Ok men pran pran boutey sa al depozel mwen sou tet kabann an. Lem antre ma cheche plas li. Tande. Bonswa mesye. Bonswa madmwazel. Se e lakay ou li ye. Se li menm m tap pale w la wi. Woy. Te kò w pa bon. Menm jan bagay yo gen epòk yo. Te kò w pa bon. Bagay sa pa fè anyen. M ap montre w. Kay la konbe w di m kay la ye? Kay ou ban m pri kay la? Monchè, kay la se 6 mil dola li ye monchè. 6 mil dola e pa anyen. E pa anyen. M ap peye kay la men fò m pa la zizi wi. Fò w pa la zizi. Wi. Enben bon. Men 100 dola, achte 2 bòn ti rad pou li. 2 bòn ti rad? Wi. Pa gen pwoblèm, Byad. Di l gen dèyè tou yo. Pa gen pwoblèm. Sa se kòmansman, se batèm nan, maryaj la dèyè. Wi, se twòkèt la, chay la dèyè. Chay la dèyè. Pa gen pwoblèm, m ap pot chay pou ou, pitit gason. Mè wi. Enhen, se sa? Se konsa pòch li chaje ak lajan, epi l t ap di m li pa gen senkòb, se mwen se li. Hum. Kiyès ankò? Kiyès sa a? Se Nènèl. Nènèl ankò? M tou fatige wè m pase wè w, manzè Mona. O, sa fè m plezi, sa fè m plezi. Ebyen vin nou pa fè ti chita? Bon m pap chita. Se pase m ap pase, lide m frape sou ou. O, sa fè m plezi, Nènèl. Tande non. Bon, aprè tout tan sa yo, bon, pa di m ou gen yon koudèy pou mwen toujou? Non, manzè Mona, pa met sa lan tèt ou. Pase nèg fin granmoun kounye a la, pitit mwen fin gran. Sa ki lan inivèsite, sa ki prèske fini, tèmine, kounye a sa fè fwaye a map okipe kounye a. Epi wap vire tounen, monte desann lakay. E sa fè w rele m manzè Mona a? Nou konnen, tan nou fin pase. Ekskize m wi, e Wozi? Wozi? Wi matant Mona. E, tande non, ou gen lè poko manje anyen ditou. Non, m poko manje non. Gade, ou prale sou tab la, w ap wè bòl ou wè ki devan l gon soup ladan. Bwè l pitit mwen. M pa ka kite w ap mouri grangou. Bwè soup la, tande Rosie. Anben ok, mèsi matant. Wi. Ou wè ti pitit sa a? Oh momo hahahaa non sak gen la. Lakay mwen l ye. Gadon flè t anndan kay la. Se sa wi. Kay la fleri. Enben se sa wi momo tonbe l rale on flè met anndan kay la. Oh momo. Hahaa kounye a m se momo. Pale m pale m ki timoun sa. Timoun sa son timoun paran l ap fè l pase mizè bon mwen menm etan done ke m pa gen pitit m pran l lakay mwen pou m pran responsabilite l pase paran fòk yo konn kijan pou yo leve pitit yo. Ou konprann? Epi jan w wè l ye la a, ou konprann, li vin lakay mwen san rad. Momo, talè, m sonje w t ap pale m yon afè kay. Wi, monchè, ou pa t okipe m ladan l. Ou sonje? M te di w m pa genyen. Ou pa t okipe m ladan yo. Non, nou pale kounye a. M te prese. Ou konnen timoun yo te sot lekòl, m potko wè yo. Kounye a timoun yo pa sot lekòl ankò. M ap gentan pale avè w. Yo pa nan inivèsite ankò? Nèg pa granmoun ankò Momo talè pa talè gen menm lè pwoblèm. nèg gen ti bab blanch nèg fin chòv Nèg ou jèn jan konnen toujou. Bon tande, Nou tande, kenbe tande. konpa. Ok, ok. Bon, e kay la se 6000 dola li ye. Ok? E m te di w m dwe l. Lèfini, e k- komès mwen tonbe, m ta renmen kòmsi nou m pa gen komès pou m bay pitit la manje, Se ou sa, se sa, konprann? se sa. Epi depi m maten la, se efò m fè m fon soup bay pitit la bwè. Ou konprann? Donk nan sans sa yo m bezwen èd pou pitit la kap viv. Konbyen kòb kay la ye? Oh kay la m di w deja se 6000 dola. Pa pwoblèm, pa pwoblèm. E m te tou gon lajan sou mwen la m ta pral bay pou inivèsite pi gran pitit mwen an, bon map tou ba ou l. Oh trè byen. Timoun an nan inivèsite, inivèsite, achon kote l met kò l an atandan. Sa w di? Mèwi. Granmoun nan bezwen rajeni ti bab blanch yo. Pa gen pwoblèm. E m kwè m montre w li deja. Te ko wè l. M bezwen wè l ankò. Enben, al regle yon bagay anndan wa wè li. Ou, enben oke. Al salye l, li rele Wozi. Madmwazèl Wozi? Wi, mesye. Bon, ou pa bezwen rele m mesye. M rele Nènèl. Men yo ban m ti non Pè Nènèl. Se kòman w rele menm? M konn Rosia wi, men èske m ka ba w yon ti non m te ka pi alèz? Kontinye pale, m ap tande w, mèsi. M ta rele w Sisi? Jan w vle. Enben Sisi, ou lan kay la la e. Oh mesye pale men ou pa bezwen ap manyen m oh oh. Non sak fèm manyen ou se abitye m ta renmen abitye avè w konnen jenès kounye a la avèk granmoun kounye a la se pou yon jan pou w apwoche jenès sa. Anben ok orevwa mesye. Anben ok sisi na gentan wè. Momo. Humm enben janm diw la wi. Antouka. Sèjousi map pase lan kay la souvan. Se mwen kap fè edikasyon l kounya. Epi li pa bezwen komsi kob pwovizyon pou ta met la pou li. Li bezwen tout bagay bon fò timoun an manje fòl bwè sa poul manje sa poul bwè. M gon ti monnen 300 dola la banm pa bliye. Monchè ban mwen non la fon bagay la fon bagay. Ah momo mè wi nap wè wi. Pa gen pwoblèm. Sisi m bezwen wè sisi. Pa gen pwoblèm pa gen pwoblèm kay mwen la. Anben ok momo m ale. Mè wi mè wi. Ayayay ok haha mesye humm se sa papa. Alo. Rosie. Oh Jimmy koman ou ye la. Nou la wi ala m pa janm wè w. Ah ou konnen m te di w papa m tap banm pwoblèm poutèt m tap poudre men m soti lakay mwen. Ah m nou pa janm wè w nan lekòl la tout timoun ap mande m kote yo. E paske m pa kay paran m wi k fè m pa vin lekòl la. Ah ou soti kay paran w? Wi m soti kay paran m. Oh kalite pwoblèm sa yo m pa tap ka sipòte yo monchè. Rozi ou gen kouraj ou fè bagay sa, kibò w ye menm? Ah m kay yon dam la pitit gade se tankou e nan paradi m te ye. Tankou paradi? Sitèlman m byen. Esi w konn dam nan byen. Ou pa menm konn dam nan menm wap di sa. M bon m pa konnen l byen men l byen sèvi avèm. Ah Rosie jan. M manje byen, m dòmi byen, m fè tout sa m vle. Ah e sa w panse Rosie. Alò jan m wè papaw ap konbat avèw la lap pale avèw la ou pa mal li vle wè pou ou non. O kontrè se yon bon chemen li sòti pou l mete w wi Rosie. Wi Jimmy map tandew wi. A machann m pat panse si w tap reyaji konsa oh. Menm m pa reyaji mal non Jimmy. Yon sèl bagay map di w Rosie chemen paradi a se kay manman w li ye ak papaw. Papa w ap depanse pou ou se pou l te ka wè demen si w ap te ka sòti yon bagay. Antouka Rosie sa w fè a m pa m pa mache ansanm avèk ou. Retounen kay manman w avèk papa w. Anben m ap panse a sa Jimmy, pa gen pwoblèm. Mwen menm lè men manman m pale m tout sa l di m mwen dakò ansanm avèk li paske se pou byen m yo toujou ap pale m. Yon sèl bagay Rosie retounen lakay ou retounen lakay ou. Anben ok Jimmy pa gen pwoblèm. Orevwa. Ok. Bonswa madam. Bonsoir Men rete non mesye dam sa n gen la sak pase apa m wè kòd mare vant ou konprès sou tèt mesye a men ki pwoblèm nou genyen. Ooh mezanmi madan ou pa tande nouvèl la sou katye a madan ti demwazèl mwen ou pa konn wèl yon ti demwazèl yon ti dam wouj li byen janti Rosie ou pa konn tande pale de li nan zòn nan mè wi m konnen mezanmi madan Rosie kite kay la m pa konn si Rosie moute si Rosie desann tout kote m fè m pa jwenn Rosie. Wi matant mona. Kiyès ou konnen k sot pase la pitit? M pa konnen non kiyès. Manman w ak papa w? M wè konprès sou tèt, kòd mare vant manman w, tout bagay aa pitit. Mwen m gade yo m di bon e e e m pa konn ki pwoblèm yo genyen ou konprann epi m pitit oo m wè moun yo pa konn sa y ap fè Oh manman m met konprès wi ah. Papa w k met konprès la cheri pa manman w. Ah anben genlè pito m ale. Al kibò? M ap retounen lakay mwen. W ap retounen lakay ou? Oh si yo mete konprès se ke sa fè yo mal anpil. M p ap rete. Pitit, eh ban m di w tèt ou pa byen? Bon timoun byen pwòp konsa ou pa manke renmen lamizè. Ou byen pwòp ou byen bay klas alò si moun yo te bezwen konsa yo tap sèvi avèw moun an moun ki bezwen w li kite son ti jèn jan vin lakay ou lvè pòt bali nou pale ou bezwen makiye ou makiye ou ou bezwen sòti ou sòti ou pè tout bagay se lakay mwen ou ka fè yo oo enben ou renmen mizè chay kote w met dèyè w epi ou pap fon pa oo kote w prale. Gadon tenten e e kounye a pizza panse la apa ti grimas lap dim li prale bon se sou tèt li map fè kapital mwen e e sou tèt li pou kay mwen peye poum poum fè komès lap vin dim li prale pizza genlè pa konn sa lap fè banm al bay yon may e Rosie. Wi ma tante Mona. Tande cheri ou la w trè byen banm di w yon bagay ou wè sou moun vin la li souri avè w souri avè l sa pa anyen. Swa moun an vini, bon li kenbe men ou, ou gentan al kenbe men w bon vye mens ki pwoblèm ki gen sa pa anyen. Si moun an vini, bon ou wè, li ta renmen e pase men nan tèt ou bon ou cheve, sou cheve a lap pase l, bon ki pwoblèm ke sa pa fè anyen. Ou tande sa m di w sa vle di nan lavi sa pou timoun fonksyone pou viv fò janti ok. Donk degaje ou la, mete w alèz, bon ou pi alèz lakay mwen toujou ou tande pitit fi m. Wi matant mona. Ok cheri. Rete. M pa konprann pawòl matant sa banm la menm non mezanmi. Si yon moun vin la, li manyen tèt ou, kite l manyen tèt ou. Li kenbe men w, kite l kenbe men w. M pa konprann pawòl sa yo menm non. Hee. Alo? Alo, Jimmy? O, Rosie? O, o, pitit Jimmy mwen pran. Kòman? Esplike m. A, Jimmy, ou sonje m te, ou sonje w te rele m, mwen te di w e lan paradi m ye? Enhen. Anben se lan lanfè m ye, pitit. M te pale ansanm avèk ou, ou te dwe tande m. M te di w chemen lakay. Se sel li k pa radi. Ah Jimmy pitit m pa konprann konpòtman madanm nan menm menm menm menm menm menm. Si w pa konprann konpòteman l al lakay ou m di w. Tande li gon pakèt moun kap ede antre soti lakay li pitit. Li sanble yon moun kap fon komès anba tab. Kòman? Ah m pap rete Jimmy m prale jan w te di m nan m pap rete m pral lakay mwen pitit. Al lakay ou ka tounen lekòl tande tout timoun yo fin fou ap mande m pou ou m pa ka di yo anyen. Anbe ok Jimmy m ale lè n wè n ap ale plis tande. Anbe ok pòte w byen. Anbe ok dakò. Al lakay w tande. Ok m prale pitit pa enkyete w. Ok. Matant Mona. Wi Rosie. A m bezwen m fè yon ti pale avè w wi. Men mwen cheri pòt mwen ouvè pou vin nou pale. A ou konnen depi tan dat mwen la m pa janm wè manman m a papa m e yo te pase deja la. Ou te bezwen wè yo? Yo tap mande pou mwen, mwen sonje ou, ah m pap rete non m prale. Men, pitit banm di w bagay, fò w fè limyè nan lespri w, si moun yo te bezwen yo pa konsa yo tap pale avè w, yo pa konn leve timoun nan esklavaj, se nan libète yo leve timoun. O, moun yo pa ba w libète pou menm fè yon ti poudre menm, lakay mwen w jwenn tout bagay. Chache kote w met dèryè w, pa gen yon pa w ap fè. Ou pral wè manman w oh. Ti moun an byen lwa konn sil byen. Radòt sa. Depi semèn pase a m pa santi m byen menm menm menm menm menm non. Genlè se sant grès la wi ki banm pwoblèm konsa. Matant Mona! Wi Rosie! Sa w genyen? M pa santi m byen menm non. Oh ou gen tèt fè mal cheri banm achte konprime pou ou. Non se pa tèt fè mal m genyen non. Ou grangou, vant ou pa plen. Se sant grès. Manje wap fè a sant lan m paka pran sant li menm non grès la, sant epis la. Ki Sa manje map fè ou pa ka pran sante pis ou te konsa depi lakay ou? Non m pat konsa non depi lakay mwen. Ou genlè pa konn sa pa ka pran sant grès vle di gade tifi euh eyy fout oh map vin gad ti tintin ap frenk vin vomi sou pye mwen eyy ti pèfid ou ye depi kay manman w te konsa. Wi manman. Koman fè ou resi. Ak ki moun ou te pale pitit mwen. M pat pale a pèsonn non. Pandan kay madanm nan pa pale a pèsonn osi. A ou konn dam nan gon move konpòteman pandanm nan kay li an gon pakèt moun kap antre an soti lakay li. Ah bon bon pitit la vann. Pitit mwen an vann. Li vann. Mezanmi dodo Ann ale, ann ale, ann ale. Ann a kabatat, e, e, e, e kabatat la. Mezanmi, Dodo, kite m benyen pitit mwen. Mezanmi. Ban m benyen pitit mwen, meta sou pitit mwen. Jan m te renmen pitit mwen an sa, m pa ba pitit mwen an kou, kounye a, men, men l vin jwenn mwen, men l ap vomi. Men l ap vomi. Dodo, m fin met rad sou Rosianne an, nou pral nan lapolis. Ebyen, oke. Kounye a nou pral nan lapolis. Nou pral nan lapolis. Dodo. Chérie. Fok nal la polis pase nou te fe deklarasyon nou deja fo nale pou nou di nou jwenn timoun nan men dodo epou polisye sa yo al retire madanm sa kote li a dodo mezanmi chef la yo koman nou ye frem yo koman nou ye mezanmi nou te wem te vin pou pitit mwen men pitit fim nan mezanmi se ka yon sitirel te ye wi mezanmi men pitit la wi mezanmi wi mte vin fe deklarasyon pou timoun nan. Sitirèl te yon madanm ki kenbe pitit mwen an. Madanm kenbe l? Wi, men madanm, pitit mwen ansent kounye a chèf la, pitit mwen ansent. Son sitirèl ye wi. Non men madanm sa leta dwe konnen l. Chèf la nan ka akonpanye m. Ann mache non. Pase fò m al arete madanm sa. Se ki kote w te ye? Ka yon dam ki te tou pre sou katye a wi. Kilès ki mennen w ka dam nan? Ou menm ki t ale pou kont ou oubyen dam nan ki vin chèche w? M non se m te fin nan diskisyon avèk papa m lakay la epi se pandan m ap pase epi kounya la menm li wè m ap kriye epi l mande m sa m genyen epi mwen di l men sa m genyen epi kounya l di m pap gen pwoblèm m ka rete lakay li. Mph Ban m eksplike w. Ou pa konn se manman w ak papa w ki tout sekirite w? Wi men m konnen men lan moman. An n al montre m ka madam nan. Ò. Kite la polis fè travay li. M pa konprann. Madam, eske w rekonèt ti demwazèl sa a? Non, m pa rekonèt li. Rekonèt mwen? Mwen se lakay ou m te ye ou pa rekonèt mwen? Pitit pa vin antrave m, kote w konnen? Wi, se lakay li m te ye. Mwen menm? Wi, madam nan di m konsa l pa wè timoun konsa. Li di m pran kouraj. E sa k fè mwen menm m pa fè pitit? Se pou m ka pa gen pwoblèm avèk pitit. M pa ta ka pran pitit nou pou m sere l. Bondye, Bondye m bat la. E mwen menm m gen dwa di w sa, m son moun ki respekte tèt mwen, m pa janm nan pale a moun, m son moun sa vin antrave m, Bondye ap retire m nan antrave. Sitwayen, Sitwayen mwen menm se pè Nènèl, gade, Sitwayen mwen menm m pa konn kay sa, m pa janm pase lan kay sa, kite m al chache pitit mwen lekòl. O!